en total 307 interpellations faites, de tout débattement, chef d'accusation, détention illégale ZAM, braquage, trafic illicite de stupéfiants, trafic de cocaïne, viol et attaque armée. Comme nous tout connaissons hier, N ap note, Katèl li menm se yon chèf gang k ap opere nan zòn Site Solèy, pli presizeman Tèv Nwa, e Mawotyè Angelo se adjwen misye e tou ki te enplike tou nan lanmò ki te fèt sou yon polisye Boyd an oktòb 2017 kote ke polisye a te pèdi lavi l ki se polisye Jean Watson. Jan nou di an, nou pral gen yon sanm de materyèl ke nou sezi nan men misye, nan men nèg sa yo. A savwa fizi ke wap gade la a, ki se yon fizi daso. Genyen 2 chajè. E yon ansanm katouch egalman 4 telefòn ke nou jwenn e mesye sa yo te abò tou de yon Nissan Xterra de koulè blanch, nimewo plak lan se AA 158 40. Pou le moman yo aktyèlman nan dcpj kote ke yap odysyone yo e kote tou popilasyon an kapab nan yon ti tan kapab wè mesye sa yo. de prè, paske nou kwè ke fòk popilasyon an kapab idantifye enmi l yo. E enmi l yo, se ansanm de gang ki anpeche yo prake de moman laktivite yo nan zòn nan. E deja, plizyè moun viktim e menm mouri koz eleman sa yo ki ap deranje sosyete an depi byen dèzane. Gen yon sezi dwòg ki te fèt tou nan ayopò entènasyonal Toussaint Louverture le 7 desanm kote ke dcpj arete 3 Nijeryen, Kenneth Madu Kante ki genyen 28 an, yon jèn, kote ke li vale 115 batolè ki egal a 1,6. 3,6 mil, 3,6 kilo kokayin. Sezi sa fèt nan ayopò entènasyonal Tousen Louvèti. Le 9 desanm 2021, komisè a Petyonvil, swit a operasyon, arete nan jalouzi nan komin Petyonvil, Clerny Jonas ki kontinye ap rele Ti Jonas, ki se chèf gang jalouzi. Kenny Sanon et Joassaint Soumel Chèf d'akizasyon vòl 2 moto, òldòp sou kanbiz e kanbriyolaj. N ap note pou Glerny Jones, Jonas, msye gen antesedan avèk lajistis paske l te enkarsere nan prizon sivil de Pòtoprens si devan Penitansye Nasyonal le 8 out 2012 e li tou enplike tou nan yon asasina ki te fèt sou Wilson ensi koni nan zòn sa kote ke yo te koupe tèt li. E swit a enfòmasyon k ap adisyone, e swit tou a kwizine ki ap kwizine li, misye soupsone tou de enplikasyon l nan lanmò polisyè François Michel-Ange kote ke polisye sa te afekte nan li, kote ke li pèdi lavi l. Jèn polisye a te sispèk nan pwomosyon sa te rive dan la nwit du 17 au dimanch 18 oktòb 2020. Le 26 novanb, dan le sant, genyen operasyon bare yo ki te lanse pa Direksyon depatemantal sant lan kote ke li pote kèk rezilta e gen 4 moun ki entèpele e on ansanm de materyèl sezi lò de Operasyon sa a ki mennen nan zòn Sant lan kote ke yo arete Charles Benita, Benito, ki gen 20 tan, Phares Beauvoir, Charles Cheltin epi Wendy Joseph ki genyen 21 an. Kòm pòtpawòl ajans yo di toutalè a, nou konnen ke desanm se yon peryòd vrèman ki gen anpil aktivite. E nan sousi sa a, pnh la li menm, kòm yon aktè ki fè pati de sistèm sekirite an, kote ke li mobilize piblik de manyè pou ke li kapab jwe wòl pa li nan sa ki gen pou wè nan afè sekirite. E misyon dispozisyon sa a ke nou pran an pou pèmèt ke sou le plan sekiritè o nivo de lapolis pou ke nou kapab prezan, se dabò ranfòse patwouy yo, nan zòn ki gen risk yo, ogmante viziblite polisyè a atravè lèri de Pòtoprens, mobilize polisye yo, prensipalman inite spesyalize yo e brigad yo. Egalman kontinye tou mennen operasyon nan zòn yo. Genyen anviwon 11 mil polisye ki mobilize sou tout peyi a. Alò, operasyon sa a. Dizon bilan e dizon plan goperasyon sa son plan on plan ke nou amenaje sou tout depatman an. Son plan de sekirite nasyonal pou pèmèt ke moun yo kapab yo menm vake nan dè zòn pou ke yo menm yo kapab al wè fanmi yo. E nou konnen tou ke se moman ke dyaspora tou li menm pwofite desann vin wè zanmi n, vin wè fanmi n e o nivo lapolis nou di ke bò kote pa nou, Kòm n ap byen presize, se pa nou menm sòm kòm sèl aktè nan sistèm sekirite an, men bò kote pa nou, nou mobilize. E gen dotre plan tou ki te amenaje, ki efektif e ki jisteman ap bay, k ap fè travay an. Dizon, plan sa a li efektif jan nou di an e kote ke y ap kontinye jisteman travay sou kote sa a e ajan yo mobilize. Pa egzanp, plan depwaman zòn metwopolitèn yo ki ankò an vigè. e egalman tou òd doperasyon ki te tabli pou kesyon otou e retou nan plaj yo. Pa gen yon sekirite ki garanti a san pou san. Nou konnen efektivman e tout moun konnen e o nivo de lapolis lan tou ke genyen anpil efò ki fèt de se kote la. Nou konnen sitiyasyon Matisan an depi dèzane se pratikman son eritaj ke nouvèl ekip sa vin jwenn E fòk yo fè tout sa yo kapab pou ke yo kapab afwonte sitiyasyon sa a kote ke genyen dè zòn, dè depatman ki bloke. Nou konsyan de sa. E gen anpil efò ki fèt o nivo lapolis e pandan tou ap pale avè w la genyen dè patwouy ki toujou nan zòn nan ki abò blende e nan kad tou ranfòseman patwouy ke n ap fè pou festivite an e y ap ranfòse jisteman zòn sa a. Nou konnen ke sitiyasyon an, nou konnen tou. Se mwen ki viktim li tou mizik la. Men jan nou toujou di an lapolis bò kote pa li kòm youn aktè ki konsène pa kesyon sekirite an nou sou plas e pandan ke nou sou plas lan e atravè rezo yo nou kapab wè souvan genyen de tir ant fòs de polis lan ki nan zòn lan avèk bandi yo sa vle di nou pa nou pa kòmsi nou tap gade e nou pap bese lè bra tou. Nou konnen ke se pa yon sitiyasyon ki fasil pou NBK, men ofi a mezi n ap elabore de plan de sekirite, n ap vini apre debrifing avèk dot konsiderasyon e refleksyon pou ke nou kapab arive pèmèt yon jou, e se sa ke tout moun ke pèp la espere, pou ke yo kapab al nan depatman yo san pwoblèm, paske pwoblèm nan gen dure twòp, e lapolis bò kote pa l li menm tou. li ankò angaje e detèmine pou li kontinye fè efò a e sa fè ke nou toujou fè apèl a lòt aktè yo ki nan domèn sekirite a. E sa fè ke nou toujou di ke nou fè apèl avèk lòt moun ki nan sekirite a. Se pa pou ke nou di ke nou menm n ap chache jisteman yon repons an sòti bay tèt nou. Nou ankò la e ou reyalize nan operasyon ke nou te fè e ankò yon fwa an memwa polisye ki te pèdi lavi yo le 12 mas lan, E se te yon tantativ e se te objetif lan pou nou te kapab arive pou vanje. Sa vle di nou bay po nou, nou bay tout nou menm pou ke nou kapab konbat li. Men nou fè apèl tou avèk tout sektè an pou ke nou kapab fè bagay. Kòman? Sou komisarya lapolis nan Matisan, ki sa k pase avè l? E pou le moman pandan m ap pale avè w lan, e m te an kontak avèk responsab yo, e o nivo sou komisarya a, e genyen. Ekip dentèvansyon an ki la ki genyen regard sou komisarya a. Men sa k te pase nan komisarya a, w ap reyalize atravè imaj yo gen de bandi ki pratikman vyole espas lan e ki monte nan espas la. Men erezman pa t gen polisye jou sa a e se yon komisarya ki te deja avèk otan de tir e polisye a li menm de tout fason fò l mete la kouvè paske fò polisye a li menm aranje tèt li pou ke li kapab rete an vi pou ke l kapab Men, se de bagay ki pa t fè li dekouraje. Efektivman, efektivman, li touche mo a lenstitisyon an, wi, alaverite, e fò nou onèt nan sa n ap di an, li touche mo a lenstitisyon an, men n pa p dekouraje pou otan, paske nou konnen ke letan jou toujou an favè de lapolis. Dè ke l jou an favè de lapolis, nou kwè ke se popilasyon an li menm ki pou, bò kote pa li, ede nou nan sans sa a, kòm yo abitye fè l, e yo kontinye fè l, e y ap kontinye fè l. Ki presizyon la polis gen sou Chaplin? Ou fè yon presizyon, ou di la polis la gen yon rega sou sou komisarya a. Li sou kontwòl nou oubyen li pa sou kontwòl nou? Ki kontwòl la polis gen sou Chaplin yo ki Matisan an? Paske anpil moun pote plent e plenyen de cha k ap peye moun abiman an. Alò, n ap di moun yo tou fòk yo trè pridan a ansanm denfòmasyon k ap veyikile sou rezo yo. Paske enmi an, ki se bandi popilasyon an, yo ap di de bagay tou. Nou pap fè w demanti total tou, men dè ke sa touche nou, y a enspeksyon jeneral li menm ki li menm touche pa sa e ki ap li menm enfòme e pou ke vini yon ansanm enfòmasyon pou verifye sa yo di a. E pa jodi a non izo ap di konsa ke. Gen 2 ajan dcpj ki gen depeche, nan ki nivo sa ye? Nou abandone oubyen lap kontinye? Lapolis pa janm abandone. E sinon, gen 2 moun penarite ki enplike nan lanmò 2 moun e 5 pou 10 an disla. Sa vle di lapolis pa janm abandone. E se pa yon mo ki egziste pou nou. E sa kapab rive, gen de bagay ki kapab pran plis tan pou yon lòt. Men abandone li pa fè pati de travay.